Medam, matmwazèl e mesye, maten an la nou pral prezante w kèk sòlda ki fè chimen ansanm avè l ke nou pa t gentan prezante w. Rale chèz ou. Ou konn n ap tande pale de masak pandan senk dènye ane ki sot pase yo la a, ebyen frèzesè byeneme, sa ki pase sous matla pa gen parèy. Lè w ap tande kòman paran ap esplike Yo gen yon ti pitit ki gen sèlman 10 lane. Bandi debake frè m ak sè m kap koute m, yo vyole ti pitit la devan dèyè, devan paran l. Granmoun yo pa ka fè anyen pou sove lavi pitit la. Lè yo fin vyole pitit la frè e sè byeneme, yo koupe tèt li. Bagay la difisil. Dosye legliz episkopal kontinye ap fè chimen l. Ebyen, nan jou pase yo, jij Wilner Morin te envite yon pè pou vin reponn kesyon sou dosye kòripsyon, l ap blanchi lajan pou fanmi Romel Bell, li pa mete pye. Rale chez ou Nou pral ba ou detay Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit San retire e san mete Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye Anko yon lot fwa map diw merci Merci paske w fèn konfyans pou nou enfòme w Merci pou fidelite w ak pasyans ou Merci paske w like Merci paske w abone e merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Frèm ak sèm kap koutem, jan kem te anonsew ebyen selon divès temwanyaj ki arive jwenn nou, makak kite pa bor isit li fon kout pye kay bawon. Men ale li ale kay bawon li pa ale pou kont li, li travèse ansanm avèk divès sòlda. Donk nou kapab gade kèk foto la ansanm avèm. Medam matmwazèl e mesye, piti sa wap gade la se gwo chofè moto. Pandan dènye moman yo, fòk mwen di w, anpil jenn gason vann ti kabrit, vann ti poul, vann kochon, vann bèf andeyò, desann nan Pòtoprens vin fè taksi moto. E nan dosye taksi moto sa, frè m ak sè m k ap koute m, anpil anpil nan yo, yo rantre nan gang. Donk, yo ap fè antèn pou bandi, yo se chofè bandi, yo ap swiv moun, gon seri de kliyan yo al depoze lakay yo, epi sa w tande a yo tou veye, yo gade adrès, yo gade kay, yo di a, moun sa se moun ti kòl bon wi, sa w tande a, aprè pèp ayisyen, bandi debake, yo vin kidnape w. Ou kapab gade dezyèm imaj sa a, gade yo, jenn ti gason w te kapab kwaze avè yo nan lari, ou renmen avè yo, Donk, pandan dènye moman yo la, li mande pou nou trè trè pridan medam, ansanm avèk jenn gason n ap kwaze sou rezo sosyal yo, ansanm avèk jenn gason n ap kwaze sou chimen nou, k ap koze ansanm avè nou pita pou sa pa pi tris. E, sa ki bèl nan istwa a, se ke lè lapolis depoze lapat sou ou, ou antre nan dcpj ou pral reponn kesyon, Bagay la pap fasil pou ou non. Pou yo ta kwè ke ou pa rekonèt bandi sa ou byen wi se men men ki kote ou te kwaze avèl ou pat konnen l te nan gang monchè m pa kache di w bagay la pap fasil pou ou e yo ap kwizine w byen kwizine. Timoun ki ta sipoze. lekòl, ki ta sipoze nan inivèsite ap aprann, men malerezman frè m ak sè m k ap koute m, dirijan nou yo se nan gang yo envesti ki fè ke ou kapab wè jounen jodi a peyi a peple konsa ansanm avèk gang, pwodiksyon nasyonal nou an se gang, tout kote ou pase se gang. Si ke dirijan yo te envesti nan edikasyon, Jounen jodi a ou tap wè tout jèn sa yo se konkou kap fèt antre yo kiyès ki pi fò, ebyen si yo te envesti nan edikasyon ou tap wè chak dirijan nan chak komin nan chak depatman ap batay pou ke gen yon meyè lekòl si yo te envesti nan edikasyon pèp ayisyen jounen jodi a nou pa tap gen pwoblèm ensekirite sa. ou wè kap ravaje tout peyi a ebyen se paske yo tout se nan gang nan yo envesti pou yo rive senatè pou yo rive depite pou yo rive majistra yo pa gen kapasite yo pa gen yon diskou yo pa gen yon plan vrèman ki kapab konvenk popilasyon an fè popilasyon an konprann yo e swiv mache nan lojik yo ebyen kisa yo fè pèp ayisyen yo kreye de gwoup ame e gang yo pèp ayisyen son zouti politik ekstraòdinè. Nèg la prale nan eleksyon, ebyen deja li gentan aranje li ansanm avèk nèg ki gen franchiz oubyen kèk grenn move je nan dyaspora a, li fè voye zam pou li epi li debake nan w blòk li di, ey ou menm jenn gason kenbe sa, kòmanse travay. Men sè kwa listwa? Jenn gason an gen 25, 26 lane, li aprann metye. Epa edew edel nan lign li an swa ke si se mason l aprann ou chèche chantye pou li. Si se feyonnri l aprann ebyen ou chèche chantye pou li. Ou ba li ti kòb pou ke lòt jèn ki nan blòk la li kapab ede yo. Pataje sal genyen ansanm avèk yo non men son galil ou bali son 9 milimèt ou bali ou dil konsa kòman se brasa sa epa jèn gason ye ou pa bezwen gen bèl tenis men se travay pou travay se pa touye pou touye moun ou balon lo lajan epi ou balon zam ou dil al brase. Eske w konprann bagay la pèp ayisyen? Epi aprè w tounen w pot yon bann galil ou di ebyen kenbe blòk pa w la e depi nèg la gen zam li pral chèf li pral di w lap li se ajan kominotè lap sekirize popilasyon e se konsa wi yo antre nan gang nan pèp ayisyen e imedyatman ou gen 2 3 4 5 6 zam pa bliye Lè kew fin gen zam sa yo, ou te batay, ou fè tout moun al vote tèl kandida. Medam, matmwazèl e mesye, sa ki rele dwa a, nou pa genyen l ditou non. Pase nan chak blòk kote gang yo ye, on politisyen, yon òm dafè mete pou regle koze pèsonèl li. Lè eleksyon rive, se gang sa k pran w ki mete w nan bis ki di w ou pral vote entèl. Ou pa gen le chwa pou di se tèl moun wap vote, ou tande tout kandida ou di ebyen, ebyen moun sa se li menm wè ki ka reprezante, pa gen bagay konsa non. Son zam yo kole nan po tèt ou wi pou fè w al vote a. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dèfwa konn gen batay nan seri de geto, ebyen kandida sa pase l bay yon voum lajan, lòt kandida pase l bay yon voum lajan, epi batay pete. E sa ki konn tris la pèp ayisyen, pa bliye kandida konn fin vide zam epi kou l fin bon, l al kot ti mesye yo, l di ti mesye yo konsa, e fò nou depoze zam wi. Pandansetan, li fin bay yon premye gwoup, li bay yon dezyèm gwoup, li kreye yon diskisyon antre yo, yo pete batay, youn fè mò sou lòt, apresa w di l al, pou l al depoze zam. Lè w fin di l al depoze zam nan, èske w ap sekirize l kounya? Donk pil mò l te gentan fè pou ou yo kisa w vle di l fè la? Pèp ayisyen men reyalite a wi. Jounen jodi a si nou pa batay pou nou demaske gang a kravat yo, tèt k ap mal reflechi nan peyi a pou n koupe yo mete yon kote, ebyen m pa kache di w kafe nou deja koule ak ma, pitit nou fenk kare mouri. Jenn gason ki antre nan gang, wap gade nan dyèg pèp ayisyen kòman jenn gason ap defile. Yo te kapab frè m, yo te kapab kouzen m, yo te kapab kouzen ou tou, yo te kapab pitit ou. Son seri de timoun. Men men longè gòl zam nan. Eske yo vwayaje? Non. Eske yo gen franchiz? Non. Eske yo fini lekòl? Non. Men poukisa se nan lign sa yo antre? Ebyen se paske se sa dirijan ba yo pou yo fè. Donk pèp ayisyen jan ke m te di w, jou pa gen ensekirite nan peyi Dayiti, gon seri de moun ou p ap tande ankò. Jou pa gen enstabilite politik, gon seri de politisyen nou te kwè ladan yo, nou p ap tande yo ankò paske diskou yo ap fini. Paske se tank gen ensekirite, se tank yo egziste. Donk jou ke nou travay, nou batay pou ke nou fini ansanm avèk fenomèn sa, e pa panse se etranje ki pral mete sekirite nan peyi nou, se nou k pou mete sekirite. Men pou n mete sekirite, gon seri de nèg, non yo site non seri de betiz nan peyi a, fò nou sispann swiv yo, fòk nou sispann gade yo nan je. Yo site non nèg la nan kidnapin, li pap vini sou rezo sosyo oubyen ni nan radyo lap vin klin tèt li. Ale lajistis. Yo soti rapò sou nèg la l nan kòripsyon, se pa medya pou pran se lajistis pou ale, kite vòlè. Epi jij tou kap blanchi kriminèl, ebyen nap blanchi mouda jij sa yo tou. E depi nou trase 1, 2, 3 egzanp, rès kap vini dèyè yo, yo ap pran men yo pèp ayisyen. Frèz e sè byeneme ebyen gen yon voice kap sikile sou rezo sosyal yo ki ta fè kwè ke se ti makak avanl ta mouri bon m pèmèt nou tande ansanm konsa nou va analize. Se kounya m wè se ou pat bezwen m vrèman se lè ou te bezwen itilize nou se lè sa ou te bezwen m depi m pran bal la papa janm rele nan telefòn. Mwen konn kijan m ye. Ou just lage m pou kò m. Ou gen chans. M pa kwè jan m ap soufri la. M pa kwè m ap kanpe. M pa kwè m ap kanpe ankò. Paske tout sa doktè yo fè, anyen pa ka pase. Paske fal la gntan rive tro fou. Yo pa ka fe anyen pou mwen. Se konnya map we jan kek moun konn ap pale. Yo tap di misye se nou menm anko. kap touye nou ebyen se la m wè se la m wè se lè nou bezwen nou sèlman lè nou bezwen fè kidnaping pou nou al Ti dam mwen jodi a la mesye. Nou menm ki gen zam nan men nou mesye fok Woy woy woy woy Nou menm ki gen zam nan men nou mesye Bay zam nan yon lot direksyon non mesye Paske nèg sa yo pa bezwen nou vre Kilè moun sa yo pa bezwen nou vre. Mesye map konseye nou map konseye nou mesye bay zam yo zam ki nan men nou lòt direksyon. Hehehehehehehe non sa sanble yon makak bò katedral non sa sanble yon makak bò katedral yon moun ap pale tankou lè fanm kitel epi sa sanble non apa sanble avè yon moun kap soufri ditou. Kay zam nan lòt direksyon men se kòl istwa. Ala traka pou lave kay tè. Frè m ak sè m k ap koute m, gon lòt bagay pou konprann. M pa konnen si nou fè remak sa tou nan sosyete a. Nou janm kwaze ansanm avèk on moun ki gen swasant, swasanndizan k rele Jinyò? Non. Sa enpòtan pèp ayisyen pou nou mennen yon ti envestigasyon. Eske nou janm kwaze ansanm avèk yon moun ki nan 60, 70 zan ki rele Jinyò? M poko m poko janm kwaze ansanm avèk yon moun ki nan laj sa a ki rele Jinyò. M ap rele tonton Jinyò, non non non non non. M pa janm kwaze ansanm avèk yon moun non ki nan laj sa a. Yo junior yo renmen mouri bonè sak pase menm map kontre ansanm avèk ton Marcel ton André ton bosan hahahaha menm pa fouti kontre avèk tonton junior mpoko janm kwaze ansanm avèk yon lepè ki rele junior non pèp ayisyen li enpòtan wi yon seri de non avan nou bay pitit nou yo Fò nou chèche konnen, ay gen de non timoun nan pote y pap dire lontan non, ala traka pou lave kay tè papa. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Frè m ak sè m kap koute m, nou konn ap tande pale de masak pandan 5 dènye ane ki sot pase yo la, monchè fòk mwen di w, sa ki pase sou Smat la pa gen bouch pou pale. Telman gen moun ki mouri. Yon paran kap esplike li gon ti pitit. Yon ti adolesan. Bandi yo debake nan divès machin, yo anvayi zòn nan. Nèg yo kenbe ti pitit la. Se tris pèp ayisyen. M pa kache di w lè konsa ou santi fyèl ou ap dekole. Ou santi kè w ap rache. Lè ke w gen pitit ou, lè ke w se manman, ou se papa w ap gade pitit ou ki nan sitiyasyon difisil ou pa ka fè anyen pou li. Bandi yo kenbe ti pitit la, yo vyole l. Lè yo fin vyole l devan paran l, yo koupe tèt li. Moun mouri, moun mouri, moun mouri, moun mouri! Kretyen vivan k ap kouri, bandi ap vide bal sou yo, tout anba raje. Moun pran bal anndan kay, jiskaprezan nan moman m ap pale ansanm avèk ou la, otorite yo poko janm di anyen. Ariel genlè poko twite papa. Nou raple nou nan jou pase yo, jan mesye yo tap fè pwomosyon pou masak. E map raple m pèp ayisyen, apre asasina Jovenel Moïse, m te di nou sa. Te gen masak Men sa yo tap pale w sou Jovenel Moïse avè sak pase nan sous matla jounen jodi a pa gen diferans. Telman gen moun ki mouri. E si w wè ti bebe ka mouri, ti bebe neye nan lanmè. Non, pèp la pase mizè twòp mesye. Or apre sa ki fin pase sou Smat la ou pa tande politisyen yo non. Ou pa tande yo non. Apre lanmò Jovenel m te di monchè jouk ap gen vrè masak nan peyi Dayiti gon seri de nèg nou pap tande yo pale. Jounen jodi a nou pa tande Andre Michel. Nou pa tande Don Kato, nou pa tande Nenel Cassy, nou pa tande Liliane Pierre Paul, nou pa tande Radio Zenith, nou pa tande Dwazimen, nou pa tande sektè prive, nou pa tande Marie Yolène Gilles, nou pa tande yo youn pèp ayisyen. Atò pou masak fin fèt sou Smat la, pou 70 rapò pa gen tan soti, pou la repiblik pa gen tan cho, rezo sosyal yo pa gen kote pou moun met kò yo? Non, m sezi. Moun mouri pou w pa chape. Gon seri de imaj ki rive jwenn mwen pèp ayisyen, m ap gade imaj yo dlo ap sot nan je m. Sa paka pa touche w non. Paske w ap gade moun nan ap kouri epi bout men l rete. Moun nan ap kouri tèt li vole. Moun nan ap kouri epi l bloup li sot tonbe. Bandi yo vide bal nan do l. Sak tonbe pa genyen lòt kap vire gade pou pranl kou ansanm avèl paske se bal kap tire tout moun ap batay pou yo sove vi yo. Fanm ansanm avèk ti bebe men byen fanm nan tonbe son lòt moun ki tou pase k pran ti bebe al kouri ansanm avèl li paka rete poul vire gade poul di man bon an nou soutni manman poun kouri avèl. Se ti bebe a yo kapab pran, se ti moun ki te nan men l lan, yo kapab pran pou yo kouri ansanm avè l, yo pran l yo ale. Ayy! Bagay la di. Moun yo gaye, sa k kouri pran lanmè, sa k kouri antre kabarè. Frèzesè! Ou konn ap tande pale de masak, monchè sa ki pase sou Smat la a pa gen parèy. M di w l pa gen parèy. Pandan 5 dènye ane ki sot pase yo la. E aktyèlman la a, zòn nan kòmanse santi. Jiskaprezan, lapolis pa di way. Gen moun ki andedan kay ki kache ki pran bal. Yo pa vle soti. Atò, pandan Jovenel Moïse te la, yon bagay konsa te fèt, epi pou Loni pa gentan okouran, lemond antye, tout moun gentan sou de pye militè yo, rapò ape soti, soti youn apre lòt. Politisyen moun pa gen zòrèy ansanm avèk yo, tout kote se rrrr, masak, rrrr, tout radyo vire masak. Pou zenith pa soti poul pran dife. Men mesye, men mesye pou kisa? Sa moun yo fè nou? Moun sa yo kap mouri an frè ze sè, yo pat nan vòlè lajan leta non. Nou yo pa konn soti nan rapò ULCC non. Se pa yo menm Repiblik Dominikèn sanksyone, se pa yo menm Kanada, Lèzetazini sanksyone non. Se pa moun nou yo site nan kidnapin non. E se sak fèm mal lè map gade ebyen se kretyen vivan sa yo se inosan sa yo kap tonbe men se pa san sal ki kraze peyi a se pa moun ki konn ap di nou koupe wout se pa moun ki konn ap di nou fè manifestasyon spontane se pa moun ki konn ap di nou kanpe dèyè barikad se pa moun ki konn ap di gang rejwenn nou poun touye jovenel ansanm. Ozabwa, yon grann pati nan Sosmat la, te gen anpil moun Sosmat la k te gentan ap retounen lakay yo, ebyen nan dènye moman sa a, tout moun ki te lakay yo nèt, yo desann, san konte sa k mouri yo oubyen yo te rete anndan kay jiske yè, e sa vle di ke moun yo debòde, swa nan santre vil, swat nan lòt seksyon kominal yo, e ayè, sitou Akayè ki son komin sè. Yè nou te oblije al chèche espas pou n te mete yon ansanm de moun ki te nan lari a, ki pa t ka fonksyone e te bay mwayen pou yo te fè manje pou yo e pou pèmèt ke moun sa yo te kapab siviv. Men fòk nou di nou, nou trè trè limite e nou pa ka fè anyen epi nou poko jwenn ankenn asistans pou n ta ede moun. Wi men jisteman, n ap retounen sou asistans ke n ap bay nou menm ki asistans nou resevwa. Men sepandan, nou ta renmen retabli lè fè. Mèkredi 19 avril, nou aprann ke yon atak sanglant li pèpetre kont lokalite sa a. Ban nou ti eksplikasyon. Kiyès ki fè l? A kilè yo fè l? Kiyès ki nan konfli? Èske nou konn rezon k fè yo fè l? Ede nou eseye retabli lè fè, Majistra Guillaume. E nou konnen apre ke yo te fin mete men sou Lafito ak Titanyen, te gen premye atak ki te fèt nan zòn Sen Jera, yon dezyèm atak fèt nan zòn Gran Chemen ki nan Sous Matla. Sa vle di gen de gwoup otodefans, yon ekip, yon popilasyon ki te la, ki te di bon yo menm y ap kontwole zòn yo, yo pa ta renmen ke gwoup ame yo avanse nan zòn nan, menm byen di yo tout otan otodefans men san grann defans poutan. Epi finalman mèkredi fòk nou di enfòmasyon yo te gentan ap sikile e nou te enfòme otorite nan lapolis la de sa. Se danje sa kap rive jou an, bon epi jou an menm sa rive nan fouchèt 11 è midi epi yo aprann nou ke yo anvayi sous matla a, bagay la vrèman tris e li fè anpil anpil anpil anpil mò. Anpil blese, se vreman grav, se vreman tris. Tanda wè si smat la pa merite sa. Wè, nou pral petèt mande w yon bilan pasyèl, paske yè ta nan lasware, ou te di m ke nou poko gen yon bilan definitif. Nou pral petèt mande w yon bilan pasyèl. Mètnan, E moun sa yo ki debake se kiyès yo ye? M tande selon enfòmasyon ki rive jwenn nou e nenpòt ti 2 a 3 machin ki mennen yo desann sous Matla pou yo pèpetre e atak lan. Eske nou rive idantifye ki gwoup gang yo ye e lè yo rive debake an majistra? Bon e se menm enfòmasyon sa yo nou genyen tou. Nou menm de fason ke yo te wè machin yo te debake lè yo te sote sou yo epi moun kòmanse kouri se konsa eskalad la kòmanse e ki pèmèt ke sa men pat gen sa yo rele yon afwontman nan zòn nan tankou jan m te di w la te gen de gwoup otodefans e men èske se pou konkeri teritwa la ou otre paske fòk nou di nou e seksyon sous matla se li seksyon endistriyèl kabarè a se la. lè moulen chita, lè moulen ki vin inoperasyonèl, ki pa ka bay anyen ankò. E nou gen Lafite Global k ap batay, k ap kenbe pou retire kontenè l. Sina t ap travay oralanti, men kounye a se fini, e pa gen Sina ankò. Èske se pou lojik sa yo pou ta anpeche izin yo fonksyone? Jiskaprezan. Nou pa konnen, se yo menm pou yo ta di rezon an byen detèmine. Men, pa t gen afwontman, men yo t se sèlman debake epi komèt gwo fòfè sa a onivo seksyon kominal la. Donk, pa gen okenn nan endistri ki nan ka, ki nan Sous Matla k ap fonksyone? Non, Sous Matla se rèman se mò. Ok mentnan apre atak lan e konbyen jan nou sot di la eske ou ka ban nou on bilan ne serès ke pasyèl majistra? Jiska prezan kesyon bilan se ekstrèmeman difisil men sèl sa n konnen gen anpil mò yè te gen yon òganizasyon ki se MKR ki gen Chrisley Thélusma ki nan tèt li te fon tantativ Monte anwo a jwenn avèk mesye ki sou plas yo, mesye ame yo, li te kòmanse mete moun deyò paske jiske yè gen moun ki te fèmen anndan kay yo e ki pè pou yo te soti pou yo pa te viktim e. Donk sa vle di, sa vle di avan ke w al pi lwen, Sousmat la asyeje pou le moman, se sa m dwe konprann? Byen si ke. Ke wi, sous pant la asyeje nan tout ansanm li. Epi Krisle te arive, dapre sa l di m, yè swa m te pale avè l, e anviwon ventèn moun ki te anndan kay yo mete deyò, gen lòt toujou. Li te vin enpe ta, li te oblije kite zòn nan, epi kesyon kadav li di yo. Li menm li konstate anviwon ventèn li wè atè, e m panse sa se pa tout, paske yo nan tout kwen, nan tout raje nan zòn nan. Se konsa nou gen sitiyasyon an ye. Men jiska prezan se pwoteksyon sivil, lakwa wouj, nou ekip sa yo la yo sou plas. Lè m di sou plas la se pa nan seksyon an yo la men yo ap prè pou yo ta ale men jiska prezan se lajistis pou ta oblije fè konsta yo men pou yo kapab ale paske tèren an pa twò fasil. Ou sot pale la ou di ke Zòn ki nan anviwon sous matla yo se 2 zòn ki yo menm tou swa sou kontwòl gang yo oubyen se 2 zòn danjrez. Ki direksyon moun sous matla yo pran? Eske yo rete nan anviwon an? Eske nou lokalize yo yon kote? Eske alò oubyen eske yo ale gen de moun ki ale nan pwovens lakay yo? Sètènman, e moun yo pran direksyon mòn nan, yo jete yo sou Betèl, epi lòt moun yo desann, yo pran direksyon sou santrevil, yo fè zòn Sabouren, oubyen sou santrevil, desann sou Gari Jeprens pou n ale. Gen anpil moun ki Akayè aktyèlman. N ap remèsye Majistra Edner Akayè lefètke li resevwa. E yon ansanm de moun pou nou ki se moun Kabarè, gen moun ki ale Senmak, gen moun ki gentan jis Okap, e gen moun tou ki kite, ki pase pa lamè, ki tounen nan tè natal yo, paske nou konnen Kabarè se yon tè dakèy e ki gen anpil koloni, sa vle di ke anpil lejyon ki kite. E komin kote yo soti a nan depatman yo ki vin abite, pa bliye sitou zòn sous plat la se yon zòn endistriyèl, gen de moun ki vin travay nan izin yo oubyen ki se moun k ap travay nan kamyon k ap fè transpòtasyon ki tou abite nan zòn yo. Epi moun yo ale, yo kite. Rezon sa yè te gen anpil moun nan lari, nou te oblije chèche kote pou nou mete moun yo dòmi. Pwoteksyon sivil. Prèske tout moun, plis ke 90 pousan moun kite zòn sa, santre vil la tou. Lè w pase nan santre vil la gen de blòk ou pase, se de twa grenn moun ou wè, tout moun yo pè de reprezay, yo kite santre vil la, menm nan lòt seksyon kominal yo moun yo ap kite, y ap desann Akayè, yo pral Senmak e ot, se yon sitiyasyon vrèman tèt chaje e nou menm nou santi nou vrèman depase pa lèzevènman. Se pou sa nap mande administrasyon santral la pou yo pran responsabilite yo, lapolis, lajistis pou yo pran responsabilite yo pou pèmèt ke yo kapab deloje koupab yo nan seksyon kominal yo pèmèt moun yo tounen lakay yo. Nou menm nap pwofite moman an tou pou nou mande gwoup ame yo pou yo depoze lèzam kabarè pa merite sa ap bay la sitou gen de moun ki se moun kabarè. ki ladan yo ki nan tèt yo nap mande yo fòk yo resezi yo yo fè lapè ak tèt yo pou yo konprann ke yo se moun kabarè yo pa kapab yo menm ap teworize lòt moun kabarè ankò fòk yo depoze lèzam pou nou ka retwouve kabarè nou te gen deja. Wi nou ou sot di mwen ke nou menm avèk pwoteksyon sivil wi Annie se l ban mwen yon minit Annie e apre sa map mwen ou sot di nou ke nou menm avèk pwoteksyon sivil nou mete yo alò nou loje anviwon alò plis de 200 moun eske se yon espas ki seren kòman kondisyon an ye ki asistans nou ba yo? E an tèm dasistans mwen nou pa gen mwayen. Ankenn mwayen kòmsi pou n ta bay moun yo pou yo dòmi. Sa vle ta vle di fò ta ka ba yo matla, lenn pou yo kouvri. E ou konnen nou nan sezon plivyez, pa gen mwayen sa yo ditou. E sèlman nou, yo te nan lari a, nou ba yo espas, yo menm yo debouye yo. E se pou sa n ap lanse yon vibrant apèl avèk e tout òganizasyon, tout moun ki ka vin pote kole e pou pèmèt ke moun sa yo ta santi yo mye. Nou gen OIM ki te rele nou, men gen lontan n ap fè apèl depi premye nan kesyon lafito a. Ankenn òganizasyon pa janm vini vin ba nou èd avèk moun yo pou ta pèmèt ke moun yo ta santi yo byen kote yo ye a. Pase se te moun ki t ap viv, nou kapab di trè byen, alèz lakay yo epi ki deplase kounye a, ki vin nan de kondisyon enfraimèn. E n ap mande òganizasyon yo kòman yo kapab, nasyonal e entènasyonal, vin pote sipò nou. Gouvènman an tou, n ap mande l, fòk nou pote sipò yo. Fòk pote sipò yo atravè, nou konnen gen Ministè Afè Sosyal, FAS, Kès Asistans Sosyal. Nou pa ka kite moun yo konsa. Kabarè, m toujou di l, se yon gwo bout komin agrikòl e endistriyèl ki bay anpil lajan ak peyi a, ki pèmèt lòt komin m viv e nou menm non sèlman depi byen avan mwen m te toujou di sa kabarè son komin ki pa byen trete ditou e pandan nou nan kesyon ensekirite sa nou gon lòt ensekirite k pa byen sou tèt nou se rivyè yo paske depi m monte a m ap batay pou travo piblik e ministè agrikilti vin fè krivaj rivyè yo pa vin fè l. Deja gen rivyè Tòsèl la t kòmanse bay pwoblèm, nou panse ke se lòt pwoblèm k ap rive sou sa nou gen an toujou. Nou ka tounen sou pwoblèm sa a, ni Syl. Alò, Majistra a pale de yon gwoup otodefans. Lè l pale de gwoup otodefans sa yo, nou ta renmen gen plis eksplikasyon. Èske se de moun ki te ame yo vid? ki te chwazi fè brigad pou yo sekirize zòn yo, kòman moun sa yo menm yo te ye, èske yo te genyen zam nan men yo, si tout fwa yo te genyen kote yo te jwenn yo, piske se yon gwoup otodefans, nou pa di se yon gwoup gang anfas. Non, sètènman se jan w di a, se te brigad sa yo rele brigad vijilans la, tankou sa se te bagay de dizèn dane nou konnen tèm sa egziste nan peyi Dayiti, se te brigad de vijilans. Yo te fè epi pou pèmèt yo te kapab pwoteje zòn yo malgre yo nou konnen brigad de vijilans se de moun ki brav epi ki kanpe wè si yo te gen sa yo ta dwe genyen yo pa tap ka viktim tout viktim sa se konsa sa te nap mande mesye yo depoze lèzam. e konprann ke kabarè se pou nou tout yo ye, nou se moun kabarè e pèmèt ke moun yo tounen lakay yo pou kabarè kapab reviv. M aprann ke nou te sibi yon atak ke bon petèt ke li te mwen vyolan an 2022, novanm 2022, m kòman sa te ye? Kòman popilasyon an te fè retounen lakay li? Eske se bandi yo ki te chwazi leve syèj oubyen Te gen yon antant, m pa konn, e fon ban nou ti detay pa rapò avèk sa majistra. E sètènman te gen yon atak ki te bon vyolante o nivo gran chemen yon lokalite nan Sis Matlat wi. E pi e pa la swit mesye te enstale Lafiy Totitanyen e pi Sis Matla te plizoumwen moun yo te kòmanse retounen lakay yo e pou konnen tou lè moun nan kite lakay li. Si nou pa al kay dirijan yo pou yo ban nou eksplikasyon, nan divès lokalite jounen jodi a, se nou tout k ap mouri wi. Pase kouri kite sous matla jodi a, ale nou lòt zòn, sa pa vle di zòn sa sef. E si nou te mete presyon sou dirijan yo pou rezoud pwoblèm Matisan an, jounen jodi a nou pa t ap gen Kanaran non. Si n te mete presyon sou dirijan yo pou rezoud pwoblèm Kwadèboukè a, jounen jodi a, komin nan pa t ap eta sa a non, pèp Ayisyen. An n pa rete chita ap gade, se vre ke sitiyasyon an difisil, men pa gen de mouri, s on sèl mouri ki genyen. Olye pou n ap mouri nan sikonstans sa a, prefere nou mouri brav. Prefere se pandan nou prale kay dirijan yo, nou pral kase met nan bòl yo, nou pral trennen yo, al mete yo bò gang yo pou yo degaje yo, debloke wout yo ba nou. Gon bagay ki rive nou, olye pou se konsa n ap mouri. frè m ak sè m k ap koute m, prefere n ap viv avèk yon sèl grenn je, yon sèl pye men n konnen nou lib, olye pou n gen tout manb poutan nou esklav tout jounen n ap pete kouri. Se sèl sou ou m ka konte antanke Ayisyen e se sof sou mwen ou ka konte tou. Donk, jounen jodi a nou pa ka mouri konsa epi pou dirijan yo kontinye ap dòmi nan bèl kay, yo nan gwo otèl, chak swa yo nan yon otèl diferan. epi pou nou menm yo lage nou sou kont lese yo fè tandiske se lajan nou ki fè yo ap byen pase konsa? Non, fòk ke nou trase yon egzanp. Wi, fòk gen yon egzanp ki trase sou dirijan aktyèl paske se pat sa yo te di nou lè ke yo te fin gangsterize peyi a. Se jounalis wi ki te konn ap fè pwomosyon pou gang, bandi yo anvayi komisarya, m gen zam, m gen bal. Gang yo rejwenn nou pou n touye prezidan jounen jodi a sèl prezidan k pa la Jovenel Moïse pat bon men se sèl li menm wi k pa la tout minis la tout ansyen prezidan la tout direktè jeneral la tout politisyen la men sak pase ki pwoblèm. Bagay la konplike. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, ebyen frè se sè byeneme genyen pè Dikens Ogisten nan jou pase yo ki te gen pou l te vin reponn envitasyon jij Wilnè Moren, ebyen misye mande pou yo voye dosye a lòt semèn. Avoka la absan nan peyi a, se toujou konsa. Se konsa Pè Madoche te kòmanse, se konsa Pè Frantz Cole te pase, yo toujou absan, yo te nan vwayaj, avoka yo pa la. Ala kote moun nan legliz bay manti papa. M ap raple w pèp ayisyen, rapò ULCC a akize Pè Duckens, paske li itilize stati l pou l ede fanmi Romel Bell blanchi lajan. Romel Bell ki gen lajan tout tou dan l, li pa konn sa pou l fè avè l. L achte kay, gen lè menm bliye met non l sou li. Ala traka pou lave kay te. Men se toujou pèsekisyon. E sa ki tris la pèp ayisyen, Romel Bell sa a, Lèzetazini sanksyone Samuel Madistin se avoka l ki felisite Kanada ansanm avèk Lèzetazini pou sanksyon yo epi kou ULCC soti rapò e yo menm ankò ki pral defann koriptè a kowonpi nan peyi Dayiti epi se yo menm ankò kap di w se etranje yo ki kraze enstitisyon eske w konprann moun nan fin fon betiz Ou se responsab dwa moun, pandan w ap felisite lentènasyonal ki sanksyone, epi kou yon seri de enstitisyon nan peyi a pran sanksyon kont yo, ou leve kanpe pou w al defann yo. Mwen lè m di nou Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, Ou dwe panse se blag. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pam se Fouco e nap kwaze nan yon lòt video orevwa a la pwochèn bizou bizou se tè pita pou yon pou yon lòt live spesyal bizou bizou one love.